Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon jis avanm kòmanse map mande fecebook nèg fecebook yo yon chans Mesye, non pran ba yo twòp. M pa gen pwoblèm paske mwen menm m toujou bezwen kolabore ak tout moun. M pa gen ankenn pwoblèm yon nèg pran videyo ou mete l sou Facebook. Men poukisa w pa kontakte moun nan? Gen yon dwa dotè kanmenm. Ou konprann? Donk fòk ou fè sa e lè sa l ap pi bon paske genyen imaj mwen jwenn se pa mwen ki pwopriyetè imaj yo. Imedyatman nèg la wè imaj li ap pase sou chèn pa w la zanmi m. Ebyen lap sèvi avèw tanpri mesye fon kanpe nan antrepriz sa lap bon ni pou mwen ni pou nou sinon kontaktem mwen menm map kontakte mèt video a la dim si nou ka pataje mpanse nap fèl pou byen men li kapab vin yon mal nou konprann paske gen moun nan ki fèl bon se jis pou kapab pataje. Mwen pa gen pwoblèm avèk sa men ekoute bagay la kòmanse yon ti jan pa twò twò twò bon paske lè m ap gade Facebook la la se kòmsi m ta kapab di se yon RL prod pwolonje ann antann nou donk nou kapab rele m avan nou pran videyo a epi pou nou konnen kisa n ap fè ansanm paske lè sa l pa nòmal epi n ap salye tout moun ki pral gade emisyon sa sou Facebook via. Ayiti-Buzz. Nou nou randon aujourd'hui dans le clan du diable donk nou konnen se youn nan chanèl an Ayiti ki trete kesyon sa anpil ebyen fò n di ke kesyon banditism nan peyi Dayiti se yon bagay ki sanse desantralize partou byen sur dènye sa k te rete a m ta kapab di yon ti pwoteksyon nan zòn anlè men pa yon bagay konsa puiske e nan zòn Laboul la la a. zòn sa a, ebyen m ta kapab di gen anpil nèg ki kontwole l, se yo menm ki chèf e yo vle fè tèt yo pase pour des seigneurs de la guerre. Jodi a la a, on a décidé justement de s'y rendre e pou pale avèk ces hommes armés ki yo menm anlè a. Mesye sa yo nou konnen e ki genyen sa n ta kapab di yon lyezon avèk les hommes de village de Dieu, les hommes de grand ravine. yo kontwole anlè a e anfas yo gen yon moun yo konsidere kòm yon rival ki rele Toto. Men Toto a gen yon seri de gwoup nèg ki ap batay anfas nèg sa yo tou. Èske y ap rive yon jou mete nèg sa yo deyò? Nou pa konnen. Èske nèg sa yo ap kontwole zòn nan nèt pou kapab, m ta kapab di, tabli yon kalifa sou tout espas sa a? Se la grande question. Nou pral rankontre yo men premye bagay map di w y a quelques images qui m'ont marqué j'ai vu des hommes armés men tou pre yo m wè anpil timoun kap kouri yon kote mwen wè timoun yo kap mache bò kote mesye sa yo yo pa fin gen twòp enkyetid men yon lòt kote pandan entèvyou la ap dewoule epi pandan gen youn nan yo ki ap. manye yon AK-47, timoun yo kouri. Eske yo panse ke se 2 moun yo ta pral tire? Bon brèf, ou pral wè menm jan avèk nou, imaj la di tout bagay! Men, nous avons décidé de questionner des hommes armés qui sont là pou konnen ki tip de zam ki nan men yo. A notre arrivée, nou te kapab di nou deja remake AK-47, T-65, E mesye sa yo ki pral bay eksplikasyon sou zam ki nan men yo a, konbyen yo genyen, eske yo gen anpil pou kapab reponn ak aso advèsè la, pou konbyen tan yo la tou, ebyen nou pral wè sa. Sa vle di pa gen ti vakabon kap vin mete nou deyò ok jis nou gen bagay nan men nou tou poun frape yo tou. Lè w pase foul la konbe grenn kale? Ou ka pase foul ou ka gon 17 grenn kale ou pase foul 17 sou kite dwèt ou dòmi kale nèt. Men konbyen kilomèt ou panse ke li ka gon lè w pase 18 la konbe? Lè m pase foul la? M pa ka di w konbyen kilomèt nan men lè m frape l ou tou wè se yon bagay ki frape m. Kijan zam sa rele? T 65. M pase full alèz. Se yon sèl la nou genyen? Yon sèl non nou pa gen yon sèl. Men a chak fwa lè nèg yo ap vin goumen avè nou, nou met grenn nan mounda nou, nou met afè nou deyò nou goumen. Men e pa nou k ta chwazi chache goumen yo non men se yo k vin anmède nou e yo k vin lakay nou. Lòt li te 65 bal sa vle di se 65 bal li tire oubyen m pa konnen non. Non li pran 30 bal. 30 bal. Nan zòn nan ou leve oubyen vin ou vini? Wi m se ti moun zòn nan nòmalman m leve nan zòn nan ale di nèg yo dèyè vin pran tè nou nan zòn nan nou menm nou kanpe sa pa ka fèt. Batay la sa k fè batay la akoz de Toto bay nèg kòb vin tiye nèg an resi vin pran tè nou menm nou kanpe nou desi tire bagay sa. Nou kwè nap rive konbat group patoto a? Wi nou yo paske nou prè pou tout bagay men si yo pa chache pou yo fè yon tant pou yo ka kalme sa men se gè a yo mande nap fè gè avè yo men tankou epa sa nou ta chwazi epa sa nou ta swete poun fè gè a non men fò gen yon tant pou sa menm. Yo pase petyonvil pou yo vin la. Wi yo fè wout tagaz yo pase petyonvil yo vin la pou yo vin peye chofè moto. Sa a se ki zam li ye la? Yon kadash. Ou ka ranje l pi byen pou nou wè. Konbyen tan ou pran pou aprann manivèl zam nan? Kote ou ye la, èske ou fyè oubyen èske lè ou lan vilaj ou pi byen? Ki nan 2 ka sa, ki kote ou pi alèz? Pour l'instant nou pral pale avèk yon nèg. Nèg sa gen yon chemiz m ta kapab di 2 koulè sou li. Nwa anlè, blan anba. Li genyen yon chapo vise sou tèt li. Yon gwo chapo. E pi vizaj kamoufle. Il a deside de dire ce qu'il pense qui est peut-etre véridique pour lui et qui est peut-etre faux pou dotre pèsòn men li pral ba nou verite a non mesye sa se black ka e misye gon lòt non k rele chèf makak chèf makak pral di nou tout pawòl li akize toto li akize gwoup nèg kap batay pou toto yo e daprè deklarasyon black ka alyas chèf makak ebyen nèg yo la pou lontan aparaman yo jwenn anpil fig nan zòn nan yo pap kite zòn nan kès ki va se pase. Èske batay la pral kontinye pi rèd? Temwanyaj Black K alyas Chèf Makak. Bon pou moman mwen bay yo te egzajere a. M te gen nèg ki t avè m la vrèman paske nan moman yo gen difikilte bay yo te yon ti jan di menm pou peyizan yo la. M te oblije fè kèt apèl. pou n te ka jwenn sipò nèg ravin epi nèg vilaj, epi nou menm pou n te ka gon ti kal. Ou konprann? Malgre sa, pa janm gen kal la toujou, nou toujou, pwoblèm nan toujou la toujou. Se kiyès ti dè pran? Gon se yo te pale nou sèten de Toto. Yeah, Toto Bòlèt, Toto Bòlèt. Sa vle di nou menm nou la. E nou te gen, nou la, nou pa t gen difikilte a Toto. Toto konn vin la, nou menm nou chwazi jwenn a Toto pou n pale a Toto. Ou konprann? Nou chwazi jwenn a Toto pou n pale a Toto. Yon fason pou tout moun te ka alèz. Pou gen yon alimye nan zòn nan la. Ou konprann? Nou menm sou kisa nou te baze nou menm? Nou baze sou devlopman. Ou konprann? Paske nou gentan wè sa deja. Pa gen wout nan zòn nan la. Nou gentan wè sa. Misye li menm sa l fè. Li yon sitwayen ki se mèt di chèf gang misye. Misye te vin. Vin gon pwoblèm, vin kreye yon divizyon nan zòn nan la. Pandan te gon fèt ki tap fèt nan bò legliz la. Nou te gentan filme bò legliz la deja. Bò legliz la. Mesye li menm sa l vin fè. Misye tèlman l konn sa l ta pral fè, l vin avèk. Li te vin ak fanm. Nan moman apre sa l voye yo ale. Pase li gentan konnen nou menm e fanmi an la nou menm ki rebèl. Asye te mèt pa gen zam gen zam. Kanmenm nap toujou kreye anfas. Konprann? Se vre fanm li yo ale epi li menm li fè dezòd la tiye moun. Plizyè moun mouri epi tou moun ki pran bal pa konte. Konprann? Epi misye li menm li vin ale. Vin gon antant. Toto vin jere antant lan. Men son antant ki fèt kòm si pat gon antant. Konprann? Paske pwoblèm lan toujou la deja. E misye sa l vin fè li menm, nou te gon pwogram nou tap fè la nan zòn nan 18 me pou tout moun ka enjoy nou yo paske depi lè Difikilte a, depi fèt sektanm, pa gen bagay sa yo ankò. Pa gen pwogram pa gen plezi nan zòn nan. Epi nou menm nou la, nou chwazi fè pwogram nan. Men misye gen tan planifye avèk tout nèg li yon fason. Pandan n nan pwogram, gen tan gen gaz ki achte. Ou konprann? Gen tan gen zam yon fason pou yo menm pandan n nan enjoy nou nan pwogram nou. Epi yo menm pou yo vin anvayi nou, vin fè masak sou pèp la la. Men nou menm nou vin aprann sa, sa nou fè. Pandan n aprann sa, gen yon kou klòch yo ba nou. Sa nou fè nou menm? Nou chache jwenn a misye. Nou pa ka kache di l. E nou k fè? Paske depi moun nan gentan konn, ou gentan konnen moun nan la pou l tiye w, anvan l elimine w, elimine l anvan. Menm lè lanmò pa w la dèyè, men li menm li gentan fè wout pa l la li menm. Misye tankou li t ap pale, li di li ba nou kòb yon fason pou n poze. Misye pa ba nou kòb. E pandan n te nan dyalòg a misye, sa misye chwazi fè, li voye yon dimil dola ba nou. Pa de toto? Pa toto, pa nan de toto. Li di, a mesye, m konnen nou bezwen kòb vrèman vre, men poze san nou. Epi li voye yon dimil dola ba nou. Dimil dola ameriken ou ayisyen? Ayisyen monchè ki voye dimil dola ameriken. Ayisyen, l voye dimil dola ba nou, epi nou menm sa n genyen, nou menm nou jere tèt nou, nou menm tout sa nou te toujou kal. Ou konprann? Men misye vin wè li menm, li vin wè enterèl. Jan poul ta ye nan zòn nan li pap ka konsa. Ou konprann, li dèyè poul detwi nou. Ou konprann, men nou menm nou leve kanpe nou di non. Sa pap pase konsa, ou konprann. Men nou ta vle sou rezo sosyo yo, ekip kominikasyon misye a fè sòti yon nòt, kel di li pa okouran de sa kap pase a, li lave men dlo pou pòs pou la pale tout ou. Li pa konn sa kap pase a? Bon elik kreye li pa konn sa kap pase a. E misye kreye divizyon an. Elik fè moun yo paka fonksyone la. Chofè moto, Ou konprann? Kay tout moun alèz la. Pa gen yon moun ki pèdi yon ti kabrit. Pa gen yon moun ki pèdi anyen la. Tout moun ap fonksyone nòmalman la. Sa vle di nou la pou nou pou nou pwoteje peyizan yo? Wi, nou la. E pou sa n la nou menm? Men nou wè nou gen yon machin e blan ki pakin la e Yes, nèg sa yo menm sa yo te vin fè? Dèyè a make lapolis. Dèyè a make lapolis men li son li bife. E pa vrè polisye ki te nan machin sa vrèman. Men sètman. E nou te jwenn plak la se sèvis de leta. Ou konprann? Men si l se yon machin lapolis, e machin lapolis li menm pou ki sa l la? L la pou pou pèp la. E pou pèp la l la. Sa vle di kèlkeswa nenpòt jan l sou fòm li ta ye a nou ta sipoze pwoteje l. Men l pa t machin lapolis. Kès ki nan machin sa a? A bandi, bandi nèg ti bwa yo. E toto kreye nèg sa yo menm pou vin ba nou pwoblèm nan. Men nou nou te jwenn machin sa a. Ki sa nou te jwenn anndan l? E machin nan nou menm sa nou jwenn? Nou jwenn yon zam gaz. Konprann? Epi machin nan, apre sa n pa t jwenn li. Apre sa, kèlke grenn minisyon nou te jwenn nan machin nan. Depi ki lè w te konn anmène w? Machin sa la gen kèlke jou wi mesye. Raple m jou a non. E. M kwè sa depi samdi wi machin sa la. Nou wè lapolis pa soti nòt, lapolis pa. Anyen menm. Yo pa pale de machin sa menm. Okontrè, si se pa t nou menm ki te pale de machin sa, nou pran yon machin, bagay sa pa t ap menm pale menm. Non machin sa boule depi lè fèt septanm nan paske nèg sa te tiye moun pèp la oblije fache yo boule machin nan e de machin li te ye men te gen moun ki te sou lèl yo di non pa boule lòt la paske nou pa konn mèt machin nan men nèg ki rele Rodney a misye mouri li li ki te nan machin nan yo boule machin nan pou misye. Ou pa ta swete fè yon lapè avèk Toto avèk pou pèmèt ke moun zòn nan bon jiskaprezan nou menm. Jiska prezan nou menm nou pa gen pwoblèm a Toto. Nou gen pè a la ki se responsab zòn nan. Ki yon pè sa rele ankò? Larozelyè. Misye se responsab zòn nan. Nou te chache rejwenn a misye yon fason pou te ka gen yon antant nan zòn nan. Pou tout moun ka fonksyone nòmalman. Kisa pè a di nou menm? Pè a te di nou Baay yo ap mache byen, tout mèt nèg moto mèt al travay, men nou wè se pa anyen serye ki fèt vrèman vre. Ou konprann, pwoblèm lan toujou la. Ou konprann, misye li menm, m pa konnen tou si, m pa konn si se nan telefòn li kominike, paske misye pa janm fè yon pa pou l ta di nou men sa k fèt ak sa k pa fèt. Ou konprann? Ok. Men si w ta gen yon dènye, yon dènye mesaj, yon dènye bagay w ap di, se ki sa l ap ye? Bon, e dènye, dènye mo pa m nan pou n fini. Fò leta ayisyen pran responsablite yo, ou konprann? Ou pa krent pou isi a pa tounen menm jan man? Ou wè sa k ap pase Matisan an? Bon, m wè sa, men nou menm nou pa t la pou sa nou menm. Si gon bagay, si bagay, si pwoblèm sa yo vin koz, se, li pa lòt moun ke Toto. Ou konprann? Misye gen yon malandren onore bagay, misye chwazi bay popilasyon an pwoblèm poutèt sa. Ou konprann? Nou pa gen pwoblèm a Toto dirèkteman non, ou konprann? Nou gen pwoblèm a sa l fè a. A no jou, depi Toto vle vin la, kèlkeswa moun ki vle vin la a, li ka toujou vin la. Nou pa gen pwoblèm avè seswa moun li te ye a. Ou konprann? Menm Kris la wè k ap fè teyat la pou lajan, e misye k koz twazyèm nan nan pwoblèm nan la. Pou kòb men. Misye yon visye l ye depi lontan. Misye ap fè sa jiska prezan. Men voye mesaj pou li menm. Se misye ki pi bon moun. Pou leta wi. Pou mwen konnen tou. Pou antouraj li tou. Se li ki pi bon moun. Epi tou misye li menm se pi gwo visye ki genyen. Ou konprann? Nan nèg kap manyen zam. Ay misye li menm li pa panse a pèp. Nenpòt ti bouda moun yo bay misye pou l manje pen a san. Li menm ap baz li. Ou konprann? Se kraze. Ou konprann? Fè sa l vle. E konsa misye fonksyone menm. Depi lontan. Depi 2006. Bagay sa. Genyenl nan gran aveni. Depi yo bay misye kòb. Ou konprann? Poul goumen se goumen. Ou konprann? Misye tou ap jere mouvman politik li tou. Se pwoblèm misye sa nan twazyèm nan. Mwen voye yon mesaj ba li non pou twazyèm nan kapab vini. Non, pou mwen menm, sim gen yon mesaj m ta voye pou Krisla li menm. M ta di Krisla pozel li menm. Ou konprann? Pou koze l, paske se li menm ki koz tout bagay sa yo nan twazyèm nan la. Ou konprann? Ki fè moun yo ap mal fonksyone. Si gen moun ki mouri e koz ris la. Si gen moun ki pran bal e koz ris la. Ou konprann? Tout moun bati kite kay yo, yo nan mawon, ou konprann, se nan, se sou plas yo pral dòmi, se koz ris la. Men ti lapli di yon bagay, ti lapli di se menm gè sa ki pran dyèl sa ki gen la bouldoza ki pwolonje. Kal Matisan. Kal Matisan. Men kijan? Misye gentan gen kob la anba nan deki sa pou li menm pou l vin kraze nou. Men nan moman an nou menm nou gentan aprann sa nèg yo gentan sou teritwa a la yo sou wout grenye a. Epi sa nou m tou rele kelke nèg wè sa m di w anba nan de jeneral la pli epi tou m rele m rele nèg 5 segond yo tou genyen ki vin banm bakòp ou konprann sa m di w lan. Men premye moun ki fè pa a se ti lapli ou konprann apresa nèg 5 segond yo vin banm bakòp. Paske nèg yo te soti pou yo vin kraze la. konprann. Men lè nèg yo vin aprann, gen nèg Gran Ravin la, gen nèg vilaj la, yo wè yo pap ka fè sa yo bezwen an, sa yo fè, y al atake pa anba, yon fason pou nèg ki ye avè m yo la, pou yo te ka desann, e pou yo menm pou yo ka vin fè sa yo ap fè a. E pa vrèman sou goumen yo te ye dirèkteman a nèg Gran Ravin non pou byen di w. Konprann? Men, yo te bezwen kraze la. Paske yo gen kòb nan men yo ki dispoze pou sa menm. Konbyen kòb li ye? Yo bay nèg sa yo 100 mil dola ameriken pou yo fè sa y ap fè a la. E sa k koz twazyèm nan nan pwoblèm nan la. Konprann? Konprann bagay? Nou menm nou lakay nou la nou menm. Nou poze n lakay nou. M se chèf lakay nou. Konbyen tan ou gen nan zòn nan? Konbyen tan ou gen nan zòn nan? Mwen m fèt la. E m leve la menm trè souvan. E pase Gran Ravin, pase Vilaj de Dye. Ou konprann? Epi m Men e chak 3 mwa m mèt di w m vin lakay mwen m vin fè yon ti repoze ou konprann, m vin wè fanmi yo epi m desann nan vil la paske nan vil la m te ka fonksyone. Raple nou non zòn sa la. Sa se zòn derivyè. Derivyè. Ou pa gen jaden, ou pa konn kiltive yon kiltivatè? Bon tout sa e fanmi m ki fè yo wi tou. Tout kote sa yo. Sa se kawòt m ap gade dèyè w la. Sa se kawòt. Tout sa e mayi ou konprann men kawòt dèyè w toujou a nou di. Pase si vin gen pwoblèm la lavi lap gen pwoblèm pou jwenn manje la. Bon e sal ye menm pase bwè li gen moun kite gentan gen machandiz yo lave yal vann akoz de bagay sa la ma e moto kite konn al depoze yo pa gen machin ki fè wout sa souvan bagay yo oblije gate la. Yon sou mesaj bay leta nou konnen leta la pou garanti lavi pou fè lavi yo byen sekirite yon sou mesaj bay leta gentan konn sa poul fè yo deja wi konprann li gentan konn tout sa poul fè yo deja si yo pa Si leta pa pran responsabilite li, li k pa vle paske sa kap fèt la l bon pou li. Paske si l pat bon pou li, li tap gentan met bouch nan koze a yon fason si se Toto pou l jwenn pou l pale avèk Toto, ou konprann, ou si se nou menm ki la pou l chache jwenn avè nou pou l te pale avè nou, bagay yo tap gentan rezoud. Paske pa gen moun ki pran responsabilite de anyen pou yo jere tout sa k pwoblèm nan la. Epi tou ou prè pou negosye a nenpòt moun. A kèlkeswa moun li te ye a nou menm. Menm Toto li menm. Bon Toto te konn moute la. Si l se yon pwoblèm, Si m te yon pwoblèm pou Toto, Toto pa t ap janm ka moute la. Ou konprann? M di w sa, m di sa deja. Toto ba nou dimil dola. Ou konprann? Pandan l moute la, m te nan yon dyalòg, wè sa m di w la, m rele l, m pale avè l, paske l te gen yon pwojè. Wout sa mezire nenpòt dis a kenz fwa pou l ta fèt. Li pa janm met men ladan l. Ou konprann? Li pa janm met men. Misye ba nou 10,000 dola yon fason nou menm, sa vle di, pou nou te bwè gwòg nou. Sa pa ta ka itil nou anyen. Se 50,000 goud. Yeah, pou nou te bwè gwòg nou. Ou konprann? Se Blaka. Blaka. Blaka epi Chèf Makak. Men koze dans la République. Tout kote, genyen chèf pa yo. Tout kote. Genyen afwontman antre 2 bandi zame. Ki va stope tou sa? Pèsonn. Paske le peyi s'enlise deja dans le clan du diable. E dyab la ap vale tèren. Dyab la se kòm m ta kapab di yon moun k ap chache tabli yon kalifa total sou peyi a. E gon lè k ap rive, gen lè tout moun se dyab sa y ap sèvi paske nou wè sa k ap pase jounen jodi. Paske m pral vin toutalè pou m ba nou yon emisyon. Pou nou wè, ebyen, se nèg sa yo ki chèf. Si w rankontre avèk yon polisye nan lari, li kanpe w, ou gendwa pa menm gade l menm. Men kant se nèg sa yo, ebyen w ap di, wi, kòmandan, sa pou m fè pou ou? Paske se yo menm ki gen pouvwa nan men yo pou kouwè l ye la. Mwen m ap poze tèt mwen kesyon pou m di, ki sa nèg sa yo ap tann pou yo mete prezidan pa yo? Ki sa nèg sa yo ap tann pou yo mete premye minis pa yo? Paske peyi a pa gen prezidan, peyi a pa gen premye minis, li pa gen ankenn otorite ladan l. M pa konnen ki sa nèg sa yo ap tann pou yo mete chèf de lapolis pa yo. Alò lepolis. Antouka, mezanmi se konsa bagay la ye nan peyi Dayiti? Eske peyi sa ap respire? M pa kwè. M pa kwè. Paske bagay la vrèman dur. Antouka, yon moun kounye a m ta kapab di se vrèman fè respè w pa nan konta moun, mache sou 13 ou pa pile 14 ou. Paske imedyatman ou pile 14, se pou malè w.